te an grèv, yon lòt ak elèv nan lari ap mande pwofesè ak lokal, yon twazyèm kote depi lapli tonbe, tout sal inonde. Premye jounen vizit nou nan kad odit kolektif Asosyasyon Ayiti Nou Vle a sou 16 lise kot kò Petwokaribe a te depanse te mete an evidans pwoblèm mentnans ki genyen nan swivi pwojè yo. Men, se pa t sa sèlman. Odit kolektif sou lise yo kontinye travay nou te fè nan odit kolektif Ilavach la. Pandan 11 jou, ekip teren odit kolektif Anva te deplase ale Answouj, Balenbe, Kapotiy, Karakòl, Tyakakavahal, Chantal, Ench, Mirebalais, Mòtòganize, Pilat, Pòmògo, Ranki, Ròchabato, Sodo, Savanèt ak Tomond nan lide pou konprann enpak reyèl li sekite finanse ak lajan Petrocaribe a te genyen sou moun nan kominote yo. Premye jou a, nou te fè 3 lise, Lise Mibalè, Lise Sodo ak Lise Jean Pierre Louis nan Savanèt. Nou deplase kite Dèlma a 8 è nan maten 27 dawout 2020 an. Lè nou rive tè wouj, nou pran pàn kawotchou. Nou jwenn yon bòs ki pare l pou nou epi nou pran direksyon Mibalè. A dizè edmi, nou rive lise Mibalè. Lise sa a te konstwi deja, men Leta ayisyen te siyen yon kontra 4 milyon 500 mil goud 50 ak Konpayi Sèvis Denjeneri e de Topografi, SIT, nan lane 2014 pou reyabilite lise a. Leta te dekese finalman 3 milyon 969 mil goud. Nou pa t jwenn dektè lise a, Gabriel Michel. Men, nou gen chans pale ak gadyen lise a, Jean Claude Joseph, yon ansyen elèv lise a, Jean William, ansanm ak yon elèv ns 1, Pétion Étienne. Yo esplike n ki sa yo te ajoute nan reyabitasyon lise a. Yo pale nou tou de grèv ki genyen nan lise a paske pwofesè yo pa touche. Lise a te fonde an 1969, men arive 2014, jwen konstriksyon lise a ye, e konsa l ye. Men lise a yo te vin remenaje l, gen yon sifas ki agoch la, li vin fèt de 2014. 14 2015 1 se sa men jan wè konstriksyon lise a depi fondasyon lise e konsa. Depi lè lise a konstwi li kòmanse foksyone sa ta vle di chak ane toujou rive nan moman toujou gon ti epòk pa gen elèv. Vin rive yon lè, lè pwofesè yo kòmanse travay pou yo ta touche, yo pa touche. Pwofesè, mezi pwofesè k ap travay nan lise yo, se travay yo travay men pitit yo pa lekòl. Nan lise, se kolèj yo met pitit yo lekòl. Sa vin rive yon lè, lè yo pa touche, yo menm yo pa ka peye lekòl pitit yo, yo vin, yo vin pa vin travay. Kounye a lise a menm vin, elèv yo vin pa vin lekòl. Gen lè, lè elèv yo pa vin lekòl tou, yo konn fè manifestasyon. Si se ta pou kantite lajan sa, vle di ta dwe gen plis travay toujou ki ta dwe fèt. Ta dwe gen okou moman yo te ka fè yon de, twa, kat lise ankò. Pase o nivo plato santral, mibalè son kote ki gran anpil, men son sèl lise a jiska mentnan ki toujou ap fonksyone. Malgre te gon lòt konstriksyon lise ki kòmanse, li pa fini. Apre Mibalè, nou pran direksyon Sodo. Nou rive a inè dis. Lè nou rive Sodo, nou dekouvri li sa fonksyone nan apre midi nan lekòl kay mè yo. Abitan yo aprann nou tou gen elèv ki nan lari a nan moman ap mande pou yo fini lise a paske yo ta vle mete yo deyò. Nou ale nan lokal y ap konstwi pou lise a. Lè n rive, nou wè yon pankat kote ekriti yo kòmanse efase. Lise a ta yon pwojè peyi Nijerya ta finanse. Poutan, rapò Koudèkont lan te pale de yon kontra 60 milyon, 78 mil 513 goud 12, ant Leta ayisyen ak konpani konstriksyon SA, ADECO SA, pou yon dekesman 24 milyon 775 goud 65 goud 5. Leta te menm dekese 699 mil 190 goud 17 bay konpani Sojèk pou sipèvizyon. Rapò Kou Dèkont lan sispèk gen gwo ka koripsyon ak iregilarite paske malgre dekesman yo, yo te abandone pwojè a. Konstriksyon lise a rive nan fondasyon sèlman. Mazarin Etienne, youn nan abitan zòn nan, pale ak nou pou l presize pa gen okenn moun ki t ap travay ki resevwa kòb. Lè n ap sòti nan lokal lise a, nou jwenn kèk timoun bloke wout la. Yo mande nou mil goud. Apre kèk tan pale, nou debloke wout la nou menm. Epi nou rive nan lokal Sè Sodo yo, kote lise a fonksyone nan aprèmidi. Wout pa bon rive savanèt vè 5 è. Nou pa konnen non konpani ki te responsab sipèvizyon an. Koudèkont sèlman presize li pa t jwenn rapò sa. Sou sit entènèt ansyen prezidan Michel Martelly a, nou jwenn deskripsyon yon lise modèn ki ka menm resevwa sinistre lè move tan. Poutan, gadyen lise a, Aurelien Jean Ronel ak direktè lise a, Guerrier Gabriel nou te rankontre gen yon sèl pawòl, lise a koule. Lè lapli tonbe, li inonde. Nan entèvyou yo te dakò ban nou, yo te prezante istwa lise a. pale nou de pwoblèm yo genyen, pwoblèm baryè, materyèl, elèv ki pa vle rete lekòl pou grangou, liste a ki koule. Alò lise Jean Pierre Louis Savanette se yon prèt ki te Savanette, ki te rele Jean Pierre Louis e ke yo te asasine Pòtoprens. Donk se yon prèt ki t ap travay avèk kominote a pou byennèt kominote a, reyini moun ansanm, regwoupe peyizan yo, tout moun nan sosyete a. Lise sa l te fonde an oktòb 2003, donk sou prezidans Jean Bertrand Aristide, donk m ka di nan fen manda Jean Bertrand Aristide, donk de lè sa a jodi an, donk lise a li pa t gen konstriksyon. Gras avèk konstriksyon sa a ki vin fèt la, zòn sa a rele Wòy, ki fè pati de dezyèm seksyon kominal Savanèt, sa vle di Savanèt gen 2 seksyon kominal, premyè seksyon an rele Kolonbye, dezyèm nan rele Layay. Se nan Layay la nou ye la, nan dezyèm seksyon ke lise sa a konstwi. Yon konstriksyon moun yo akeyi avèk anpil chalè, de fason favorab paske lontan pou timoun isit al lekòl, sitou nan nivo segondè, pa t gen Lekòl segondè nan Savanèt, timoun yo se Mirbalè yo te oblije ale, Laskawobas, Pòtoprens, e se te yon gwo chaj pou paran yo. Mwen m se Aurelien Jean Onel, m se gadyen lise a. M ka di w m ap konfwonte ant anpil difikilte. Premyèman, baryè a se youn nan difikilte ki pi grav. Paske vagabon antre la jan yo vle pou yo fè tout dezòd. Parapò m pa vle, yo menm fè m menas. Kout wòch bon pa pita yè swa yon pakèt vagabon kanpe devan la epa 2 kout wòch yo pa tire sou do Lucia la bon m pa konn pou ki koz men yo pap pa fè dezòd difèt ke m pa vle pou yo rantre fè sa yo vle andan Lucia e ankò lè lapli tonbe pandan e pa pandan sèlman nan fonksyonman lekòl la non Nan tout depi ou wè lapli tonbe son pwoblèm li ye bon men se mwen menm ki stab la menaje ale menm se ale ale vini se lè pandan fonksyonman lekòl la li vini m pa ka lè w tande lapli ap tonbe dlo anvayi tout galri a nèt w ap gade bay elektrik yo tout bagay sa yo dlo filtre ladan yo nèt. W ap gade tout anba tòl sa, tout se dlo. Lè, depi w wè lapli a fin pase nan demen, si Dye vle, se pwoblèm pou mwen. Pou m mare bali pou m pouse dlo yo a mòp pou m ap chèche jis avan elèv rantre, avan manb direksyon yo antre. pou m pouse dlo. Galri a menm menm fò ta di se yon mè. Sa ou wè la, ou wè l kòmanse pete. Sa vle di beton ki sou li an la, li gen tan leve. W ap mache sou li, w ap tande l fè, l ap fè bri anba pye w. Sa vle di l mal konstwi. Sa yon, tout dlo sa a konn monte, kouvri sa nèt nèt nèt. Sa vle di dlo a pa drille ale. Bon, fim, se konsa yo t ap konstwi l la, se yon, m ka di m pa konnen. M p ap kritike, m pa konnen nivo enjenyè yo non, men vwa l gen anpil pwoblèm. Lè lapli tonbe, sa vle di ou wè tout penti yo la y ap dekale, dlo anvayi tout galri a la, dlo anvayi. Mwen menm, nan kontribisyon skolè Ministè Edikasyon Nasyonal mande pou n ta pran kòm direktè, sa vle di pou n fè travay administrasyon lekòl la, fè egzamen, antreteni blòk sanitè yo, eksetera. Sa vle di se li m oblije pran la, pafwa pou m pase yon kouch penti, pou m pou m drene yon dlo k sou gen sou galri a la, w ap wè yon seri de tiyo, sa se yon yon yon yon yon moun m oblije fè ki gen eksperyans nan ki gen nan domèn nan ki fè l. Sa vle di si yon fim fin fè konstwi yon lise sa vle di nou menm nou pa ta oblije antre nan detay sa yo. Anplis pwoblèm materyèl, li se koule, oswa li se pa gen lokal, anpil fwa pa gen lekòl paske pwofesè yo an grèv nan Mibalè, Sodo ak Savanèt. Jan pwovèb la di l, mennen klèv la lekòl se youn, fè l chita se de. Nou pase nuit lan Savanèt, nan lotèl Ritayiti. Nou te pwofite repare monflè nou, wout la te kraze.